Swa dizan rele sèvis pètnan pakè a paske wap gade wè se lame Ayiti ou sam diw nan swa dizan alò dam sa lap fon bon travay se vre men li fòk leta vin wè nan ki eta sèvis pètnan peyi a ye Ayiti pòtoprens lan sou 27 mil 700 kilomèt kare men ki bwa ap resevwa Ayiti nou vin depoze plent nan kont la di mesye rimè e konsò pou tantativ dasasina mennen kounye a sa nou pral fè la nou pral pran dosye. Bon, map salye nou, map salye tout entènot, telespektatè. Pou m di nou ke premyè demach la gentan ranpli la paske mwen menm avèk Mèt Kesnay, nou te gentan nan IGPNH, nou depoze premyè plent lan. Donk, alò, yo ba nou akize resepsyon kòrèkteman. Kounya la nou nan nivo pakè de pòtoprens nap depoze dezyèm plent lan paske yo konnen jounalis sa yo te sibi dè zak de maltretans yo te atante a vi yo donk donk se kabinè advokatus ki te konstitiye pou defann yo ki konstitiye pou vin depoze plent lan aktyèlman la nou fin mande sekretè lan poul resevwa dosye a li resevwa dosye a kòrèkteman Donk nou espere ke lè zotorite di parkè asumon lè responsablite, nou espere ke pèsòn pap pran presyon nan men XYZ, paske sak fèt la, li te ka rive kèlkeswa jounalis la. Donk kesyon nap poze tèt nou, pat gen mwayen, pat gen nesesite pou yo te fè apèl a tout fòs sa. Malgre jounalis yo idantifye yo. Malgre jounalis lan di se laprès, se radyo tele Zenith, se XYZ, men nan yo tire sou li kanmenm, se la grand kesyon. Poukisa? Epi ou blese l, e itilize de bal an kawoutchou. Eske w te gen yon entansyon? Eske w te vle tiye l? Eske w te vle elimine l tout sa? Donk jodi a nou menm kòm defansè dwa moun nou pa ka rete bra kwaze pa rapò a aks sa yo, pa rapò a konpòteman sa yo paske nou estime ke se de vyolasyon flagrant de libète endividyèl c'est des violations de l'exercice de la profession du journaliste en Haïti. Donc, dans ce sens-là, je pense que faut qu'on signal qui baille. Et déjà, nous nous sommes adressés dans nos interventions au responsable de l'IGPNH, M. Saint-Fort, qu'il assume ses responsabilités et que sanctions qui, plus rigoureusement, il prend à l'encontre de policiers qui étaient tirés sur le journaliste Ivenson Veda. Non, très bien. C'est, prochaine étape, c'est l'invitation. C'est l'invitation qui sera acheminée au commissaire Vladimir Chérubin ainsi que les autres policiers qui étaient affectés à la patrouille. Très bien, belle question. ekoute, l'IGPNH et yon institisyon disiplinèr. L'IGPNH n'est pas une institution répressive. Se la police de la police au sein de la pnh. Sa vle di, anndan IGPNH, yo ka bay polisye yon sanksyon disiplinè, a savwa, yo kenbe chèk li, yo mete l an izolman, an atandan ke limyè swa fèt sur le dossier par devan la jistis. Mennen kounye a, lè w sezi vwa jidisyè lan, se la jistis ki ka arete, se la jistis ki ka mete nan prizon, se la jistis ki ka sanksyone. Men nou vin la, nou sezi egalman la vwa jidisyè, Se paske sa ka rive ke dan lenstriksyon oubyen dan la pouswit de lankèt, lè otorite jidisyè demand a l'IGPNH de amne par devan e lè polisye oubyen le polisye an eta. Sa di, wè sa m'di w lan? Sa di IGPNH pa ka deside konsa pou ban yon sanksyon sou dosye a, men sepandan fòk se vwa jidisyè lan dabò ki pou epwize, men nan vwa jidisyè lan pral adrese l a IGPNH, men nan IGPNH pral koube l kòrèkteman a sa lajistis mande. Sa di mwen menm se jounalis radio tele zenith pa tire gaz akrimojèn nan vè andwa mwen menm epi misye komèt yon tèl aksyon kòman ou wè sa mèt Anèl Remy? Non men ekoute, ekoute, se yon bagay ki byen senp. Nan tèminoloji jiridik lan, yo t ap di w ke leleman entansyonèl e bèl e byen prezan. Paske ekoute, si mwen idantifye m Malgre m idantifye m, ou tire sou mwen, m vin de di yon bagay. Sa vle di, ou te gen yon volonte manifès pou tire m. Ou gen yon volonte manifès pou tire m. Sa vle di petèt ke. Se mwen w t ap chache menm? E mwen w t ap, mèsi, se mwen w t ap chache. Paske si m di w men laprès, otomatikman m di w men laprès se Zenith. Se pou m gentan atenye veleito genyen poze ak la. Malgre m idantifye m di w se jounalis Tele Zenith, ou tire kanmenm. E sa fè misye idantifye l pou l kapab pran pwoteksyon? Jisteman, men malerezman le polisye aji otreman, le polisye se prezante pa devan li, le polisye a kanmenm tire. E le jounalis Sen Ernest sòti blese. Ou wè sa m di w la, aktyèlman la, Youli al lopital, Yvenson al lopital, y ap fè sètifikamedikal pou yo. Piga okenn komisè gouvènman al pran presyon nan men XYZ, si se Chérubin k pou arete, k ils arèt Chérubin. Si se polisyen k pou arete, ke la pèsòn ki è fotif d'un tèl akt swa arete. Nul nèt o desu de la lwa. Mèsi. Alò, fò m di w ke se pa premye fwa ke jounalis ap viktim an Ayiti. Men malerezman, a chak fwa gen jounalis ki viktim, nou eseye depoze plent, plent yo pa janm abouti avèk anyen. E jodi an la a, nou vin fè sa pou enyèm fwa. pou nou kapab atire atansyon opinyon piblik la e ke si gen komisè gouvèneman oube komisè gouvèneman yo konsyan, yo kapab mete aksyon piblik an mouvman kont e bouwo kap e ki toujou ap viktim jounalis yo. Ann pran egzanp, e la fwa dènyè la nan mwa fevriye, nou gen e jounalis Maxiben Lazarre ki tonbe nan kad yon manifestasyon ki tap fèt. Men jiska prezan, lapolis lan pa janm di anyen, dcpj pa di anyen. Otorite konpetant yo, pa egzanp le pakè, yo pa janm di anyen sou dosye sa a. Jounalis viktim, pa janm gen anyen ki di. Men jodi an, nou menm nou vini la a e nan sousi pou nou kapab e pote yon plent kont Vladimir Chérubin. Vladimir Chérubin se kòmandan CIMO a. Paske misye li menm li te la an pèsòn, kote ke e mwen menm o nivo de zòn e devan rezidans PM defakto Ariel Henry, kote ke li. Li bouskile m, li frape m, li voye gaz sou mwen, tout sa. Bon, e sa pa pwoblèm. Mentenan, otomatikman nou rive, e manifestasyon t ap kontinye, nou rive nan zòn Bourdon, bò ministè planifikasyon, gon lòd ki pase kote ke yo di, e kraze manifestasyon. Nou wè ke gen de polisye ki vini, Polisye yo kòmanse fè izaj de gaz lakrimojèn, yo tire bal kawotchou, pandan ke kolaboratè nou Yvenson Joinville e tout moun wè video a kap tounen an bouk sou rezo yo, kote genyen 2 polisye ki te nan bakòp 1 tirè 00 191 ki tire l avèk yon bal kawotchou, nou wè ki doulè e sa sa kapab sa te genyen, kòman Yvenson li menm li tap eksprime l pa rapò avèk sa. Aprè idantifikasyon? Wi, e se dabò li di se li di se journaliste Li di se jounalis polisye a tire l. Sa vle di tout moun wè aklè ke lapolis an swa li gen yon pwoblèm avèk travayè de la près. Li gen yon pwoblèm avèk nou menm kòm jounalis. M panse jodi an fòk polisye yo menm yo vize sib yo. E pa jounalis yo ki sib. Sa vle di m panse ke jodi an nou pran responsabilite n pou n vin depoze plent sa via kabinè mèt Anèl Remy. N ap kontinye batay paske vrèman sou kèlkeswa fòm nan jounalis yo nou pa ka abandone popilasyon paske Se nou menm ki pou toujou akonpanye popilasyon an, se nou menm ki pou kapab fè vwa popilasyon an pase, e m panse jodi an se youn nan rezon ki fè nou vini la a, se nan sousi pou nou pa abandone travay la, men e pa paske mwen menm, ou konn sèl sa m ta swete mesye, m ta swete lapolis nasyonal dayiti, IGPNH la fè nou wont youn fwa pou tout, yo kòmsi yo fè swit avèk rekèt nou, avèk plent ke nou pote a. e n ta swete tou komisè di gouvèneman e Pòtoprens lan Jacques Lafontant li fè nou wont, li fè swit avèk dosye a paske. Si otorite yo pa apresye sa k fèt la? Bon, m panse ke jodi an la otorite yo, yo trè, an n di se, se tout sa k fèt se sou zòd yo paske polisye yo pa aji pou tèt yo, yo aji pou leta, yo aji pou wo kòmandman, vle di tout sa polisye a fè li, m kapab di se, se. Se lòd ke yo resevwa ki fè yo fèl e m panse ke otorite yo ke yo pran responsabilite yo e sitou komisè Lafontan e sitou IGPNH la Caneus pou ke li menm li kapab fè swit avèk e plent ke nou pote a. Non, nou pap di operasyon paske ou konnen se yon bal kawotchou, bal kawotchou a li pran l de prè Otomatikman l pran l depre l ap fè yon gwo efè e ke nou te wè se li fon gwo plè tout yè e pye a li tap bay li tap bay san li te li t al repanse yè men pou le moman Yvenson parèt a plizoumwen e ap kòmanse reprann li n ap wè Youli ki la li menm ki gen e pansman e nan ponyèt li e ke se konsa Yvenson li menm yo tire l bò bò. bò ministè planifikasyon, men pou li li menm se yon bal li pran nan do, se de do yo tire l. Sa vle di m pa konnen kisa nèg yo te genyen avèk jounalis Zenith tou e jou sa.